Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon 29 Desanbre 2022 kontan pou nou avèk ou sou chanèl sa ou renmen anpil lan nou pral pale nou pral pale sou yon dosye la dosye kana zafè kanibal kap regle gen yon video ki viral. sou rezo sosyo. Videyo sa m pa konnen si l ko rive sou nou, men aparaman li pral rive sou nou paske videyo sa li di anpil bagay. E videyo sa vreman trist. Se yon fanm nèg yo kenbe, nèg yo fin poze fi a kestyon. Tande wi! Imedyatman yo fin poze l kestyon, epi ou pral wè nan yon lot videyo kote ke nèg yo ap dekapite fi a tankou son kochon, son bèf. w ap rache mòso pa mòso. Kòman fi sa a rele? Ki sa l t ap regle? A ki tip de moun li pran pa? Èske se yon bon moun? Èske se yon move moun? Men, nèg yo ki fè sa a, sè zòm la ki sèm la tèrè, se de nèg yo menm ki estime ke fi sa a, li ka fè antèn sou yo. Sa vle di, li ap bay lapolis enfòmasyon sou yo. Men se yon fi, m ta kapab di, anpil baz konnen l. Paske gen anpil enfòmasyon k ap sikile sou li. Men, jis avan nou pale de fi sa, m ta renmen nou fon ti gade videyo sa ansanm avèk mwen. Kote nèg yo ap poze l kestyon, epi apre. Nou pral ba w plis detay. Chame, fòse ou te fòse m moute cha a pou m te vin ansanm avè w. Enben, esplike kouman operasyon an dewoule lè yo vin avè w. Lè yo vin avè m, e pa dèyè w mete m chita. Dèyè ki bò? Pa dèyè cha a. Ok. Lè yo rantre nan zòn nan avè w, sa yo mande w kòm enfòmasyon? Yo di m, Yo konnen nou epapiye tout kote. Gang nan gwo, li pa piti. Soti Kanaan rive Vilaj de Dye, bat tout gravin, tout kote yo konnen lil ye. Se pa vre? Kounye a lè yo pran w yo mete w nan sa pou yo lage w nan lari a, ki sa yo di w fè? Yo konnen nou Santo, nou Kwadèboukè, nou tout Pènye, nou tout Petyonvil, nou tout kote nou menm. Nou tout Dèlma. Yo pran w, yo mete w nan cha, yo fè w vin la. Se pa yo menm ki a lorijin de maladi sila. Ou imajine w mesye yon fanm pou nèg yo ap fè l sa. Alevwa pou yon gason. Peyi a fini wi. An mesye kòmsi pou yon nèg pran yon fanm ou touye l, w ap rache l tankou se vyann hein. Antouka video a la nou pap ka wè li. N ap just ekri sou 33 a. E pi mwen menm m ap voye video sa ba nou. Quelle horreur! Quelle horreur! Donk nan va imajine nou Si fanm ap tonbe konsa nou pa bezwen di pou gason. Ou ka just ap pase nan zòn nan la epi nèg yo pran yo touye w. Dayè Kanaran moun pap viv. Wi, kote konsa moun pap viv. Kòm zak la pase, m panse ke se yon rezon de pli pou di lapolis mete pye w atè a paske sa a humm nou rive nan towo bout nou. Nou rive nan limit lan la a. Akseleratè la l peze twòp la. Fòk nou fè yon bagay. Se yon dram ki fè anpil moun mal. Anpil moun mal pa le fèt ke se yon fi. Men kiyès fi sa ye? Fi sa li menm li rele Miyabo. M fè yon kout tèt. Nan anpil zòn ebyen m jwenn anpil enfòmasyon sou miyabo. M fè zòn sibè, m fè zòn tè nwa, m fè moya, zòn jamo, zòn lèbou, zòn marinèt mwen pase pou m kapab jwenn ti enfòmasyon sa yo. Tande byen sa m pral di nou la, fi sa menm lè se te yon tèwòris m pa kwè Li te merite sa. Paske sa ka rive li fè anpil krim fèt. Men, yo te ka touye li, m pa konnen. Men modèl videyo sa mwen k ap vale tèren la. Se twòp. Bon, antouka banm fon ti pale nou de Miyabo. Manzè li menm te rete sou dal nan zòn Mari Madlèn. Gen yon epòk, lè gè Gabriyèl ak Iska, manzè te toujou rete anba. Se twa baz. ki yo menm pral fè goumen sa a ki pral fè je nèf gen tout sibè nan men l ak jamo, hobè, moya, lèbou, marinèt etc. Makawon ki alye Gabriyèl t ap jere baz li ki se anba zanmann. Lè yo te vin tire makawon tande byen wi yo te manke touye. Mi abo. Dam sa a li menm li te kouri, yo tire dèyè l. Pou nou kapab toutafè kòrèk, Makawon fè pitit ak youn nan fanmi Mi abo. Epòk sa a m kwè se nan ane 2018. Ebyen, Mi abo te vin antre tèt li. Yon ti tan aprè, manzè pral mete tèt li deyò. Gen yon dyaspora ki te sot lotbò. Gen moun ki di, se depòte yo te depòte nèg lan. Ebyen fò m di nou byen ke Miyabo ak yon kouzen l ale, li vòlè tenis, rad, plizyè lòt bagay ankò. Fi sa li menm, se manje l manje bòz. Miyabo pral tounen kanaran, se paske mesye ki te nan baz anba zanmann ki te andedan sibè yo t al baze kanaran. Genyen ki ale Akayè. Ebyen, Miyabo toujou ale Kanaran, dòmi leve, paske dezyèm chèf gang Kanaran an, se moun li, akòz li te zanmi Makaron. Ebyen, lè Miyabo vin tounen Sibè, mesye je nèf yo, ki Sibè yo di, yo pa gen kontwòl Miyabo. Ebyen, mesye baz gate sa yo, ki ap jere Sibè, ki se alye je nèf, te di yo pa gen kontwòl Miyabo, lè yo vin konnen Miyabo se Kanaran li fè baz li, nèg yo di ok, swa yo manje manzè oubyen manzè kite zòn lan. Ebyen, manzè tande sa, li lage pye l, ki kote l ale? Kanaran ankò. Dimanch lan, Li byen avèk li, ap di men kote nèg yo ye, ebyen yo mete antèn sou Miyabo. Daprè sa mwen tande moun yo ap pale anba a, Miyabo desann cha a, hum, paske li te nan cha pou ap bay enfòmasyon, aprè bagay ki te pase nan Bon Repo a paske polisye yo te kenbe l pou l te montre kote nèg yo kache. Miyabo se yon espesyalis nan bay antèn pou nèg yo kapab detounen anpil machin. Eske sa fè mal? Lanmò sa a, wi, sa fè mal. Pour ne pas vous mentir. Paske lè w ap gade sa y ap fè l la, menm lè se te yon bandi, kè w t ap fè w mal paske w pa konnen ki tip de moun y ap fè sa a. Men mesye, menm lè manzè gate konsa. M panse ke nou te kapab, kòman m ta kapab di tèm nan? Ba l yon presyon, fè l konnen next time, depi nou jwenn ni, nou t ap touye l. Men, m ta kapab di Mirabeau tèlman gen baz ki pa renmen l, tèlman gen baz ki ap chache l pou vide l atè, ebyen, se konsa Mirabeau tonbe. Swa l bò lakay Mirabeau. Tankou jan m te pase yè swa la, moun k ap pale, w ap tande anpil koze k ap pale de Miyabo. Tout moun ap di w ke Miyabo pa t yon bon grenn non, se yon move grenn Miyabo te ye. Men, se pa sa tou ki pou fè nèg yo touye l nan kondisyon sa, rache l. Paske bagay k ap fèt la a, se totalman kanibal. Eske nou konprann? Se totalman kanibal. Ann imajine, 2 jou avan, gade krim nèg yo fè nan zòn Bon Repo a, nan zòn wonpwen an. Kounye a, fò m di nou byen, wout Bon Repo pou pase nan sab la m kwè, pou ale anba Mòn Kabrit, pa gen bagay konsa msye. Pa gen bagay konsa. Nèg Kanaran yo kenbe l pou yo. Sa vle di moun pa ka pase la. E a chak fwa moun pa ka pase yon kote, n ta kapab di moun ki nan zòn sa a, e yo menm, bon, bagay la fini pou yo. Eske nou konprann? Donk mwen m pa wè kòman bagay yo pral chanje si se pa Ayisyen ki pou deside, ki di a, mesye nou fè peyi sa a soufri twòp paske Nèg yo ap pale de yon fòs etranjè, men fòs etranjè sa yo sanble se bandi ki fòs etranjè la. Paske sa k ap fèt la la, se kòm si nèg yo konprann ke gon bagay k ap vini yo pral kouri dèyè yo epi yo menm yo tou antre nan lojik krim nan nèt. Eske nou konprann? N ap kite w avèk yon bout nan deklarasyon chèf polis la, kòmandan an chèf polis nasyonal la Frantz Elbé nan kad bilan li prezante bay laprès. se te yè. Polis Nasyonal Dayiti se yon enstitisyon piblik e antanke tèl se obligasyon pou Wo Kòmandman Lapolis la enfòme popilasyon an, rann popilasyon an kont de ansanm daktivite ke enstitisyon an reyalize. Pou enfòme popilasyon an kijan fòs polisye ap mache, ki pwoblèm fòs polisye genyen, ki rezilta ansanm operasyon ke enstitisyon l lan ap fè sou teren an, ki pèspektiv ke enstitisyon an genyen. Donk se yon devwa pou nou jodi a, manm Wo Kòmandman Lapolis la, pou ke nou vin pale ak popilasyon an. Donk se yon devwa pou nou. Kòm nou tout konnen l, mwen pran tèt polis sa le 21 oktòb 2021. Nan yon moman ki te trè difisil, sitiyasyon politik la te trè ajite, gran banditism, katye yo, prèske tout katye nan zòn metwopolitèn lan gen prezans gang. 2 sendika nan fòs polis la, Mouvman 509 e baz lapolis la te genyen yon gran prestasyon. Donk se te yon moman ki ekstrèmman difisil. Premye mezi ke nou te pran yo, pou nou kòmanse, nou te moute yon nouvo wo kòmandman. E nou te tanmen. Vizit nan diferan komisarya, direksyon depatmantal, inite espesyalize yo pou n te pale avèk polisye yo. Rekonèt fristrasyon yo, rekonèt ke fristrasyon yo fonde e mande yo pou yo fè sakrifis pou peyi a, pou enstitisyon lapolis la. E polisye yo te tande nou. E onivo kòmandman an, nou te elabore yon plan de ranfòseman dispozitif de sekirite atravè peyi a, espesyalman nan zòn metwopolitèn nan kote ke nou gen anpil pwoblèm. Pandan tout ane a, sitiyasyon an pa t fasil. Nou konnen anpil difikilte. Fenomèn kidnapin moun ap mouri chak jou avèk bandi pou n anpeche ke yo simen dèy nan popilasyon an. Moun ap mouri chak jou ak kidnapè e gang yo tou y ap goumen antre yo nan katye yo pou kontwòl tèritwa. twoub alò piblik, manifestasyon politik repete, e anpil fwa konn genyen piyaj apre manifestasyon sa yo, blokaj wout, evènman peyi lòk, kriz kabiran, blokaj tèminal Varreux ki se prensipal sit. de stockage et de distribution carburant en un pays, Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré les moyens que nous avons à la disposition nous, nous réaliserons ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui réalisent, Nou sezi 146234 katouch zam sa yo ke nap gade yo la ke nou mande yo pou nou filme yo se yon pati nan zam ke nou sezi paske gen de zam ki oblije rete nan jiridiksyon yo paske yo nan men otorite jidisyè yo nan volè sou jistisyan. kilo de kokayin, nou detwi 5 plantasyon de dwòg. Nan goumen kont kidnapin nan, fenomèn kidnapin nan, nou libere 41 otaj e nou dejwe 93 ka de kidnapin atravè de la zòn metwopolitèn, spesyalman Pòtoprens, Dèlma, Petyonvil, Tòsèl, Bwadèboukè, Taba, e lan rejyon e lan depatman Latibonit. Nou genyen 149 bandi malerezman ki blese mòtèlman lan echanj avèk lapolis. Gen 58 veyikil e 2533 motosiklèt ke nou rekipere. Ou di mwen konfesyon. Nou sezi 3 bato avèk yon yatch. Nou pa sèlman rete nan fè operasyon nan lari a sèlman, men anndan enstitisyon lapolis la, nou pran de mezi pou nou asebli administrasyon lapolis la. Mezi sa yo Nou pran, nou revoke 1.432 fonksyonè e pami ladan yo gen 1.254 polisye, 174 anplwaye administratif pou divès koz. N ap note ke travay ankèt yo, donk se yon sinèji ki devlope anndan kòmandman an, 795500 goud nou retounen nan finans nou anile 1200 kat debi bnc nou anile yo an non enstitisyon an oktwa kontra yo nou fèt selon lè nòm jan Finans Piblik la mande l. Nou soumèt 24 kontra e kontra sa yo rive siyen apre apwobasyon Komisyon Nasyonal de Mache Piblik. Donk kontra Baran nan Lapolis la selon lalwa. Gen de aksyon ke nou fè. ki vize amelyore kondisyon travay polisye yo e byennèt polisye yo. Paske fòk nou ankouraje polisye yo e fòk nou mete polisye yo an valè parapò a responsablite ke yo genyen anndan peyi a sitou nan dènye moman yo. N ap pran egzanp dekrè endemnizasyon dè polisye viktim. e les ayant droit des policiers décédés dans le cadre de leurs services. Sa se yon zouti legal ki angaje leta a pou ke lè yon polisye nan kad travay li blese, li viktim, ou di mwen Paske jodi a, mwen kapab di, gen paran polisye ki desede ki resevwa chèk sa a nan kad dekrè sa a ke nou pale a. E nou pwofite de espas sa a pou nou remèsye Premye Minis lan, Doktè Ariel Henry, e rès gouvèneman an ki ban nou zouti sa a, zouti konkrè. pou polisye yo. Gras a mezi dasenisman ke nou pran anndan enstitisyon an, san ke nou pa jwenn ogmantasyon bidjetè, nou rive ogmante prim de risk polisye yo pandan ane a an 2 repriz. Dezyèm ogmantasyon an, li kòmanse apati de oktòb 2021. Inite espesyalize yo, BEI yo, donk apati de oktòb yo sipoze jwenn prim de risk yo ogmante yon dezyèm fwa pandan ane a, san ogmantasyon bidjetè. Si m te nan plas li m pa tap fè sa paske jan peyi a ye la.